Men radio baz Demis TV gon ti jou anvan kòk chen te pote yo bon men baz paske wè m sou nèg m paka pale anpil lè m pale anpil tansyon m moute 10 pa 40 frè men sa m di w nan baz wè frè m pa pran dyòg nan men w ankò non baz se pa gen dyalòg monchè yo bondye tande m yo bondye tande m baz m mande frè m pa pran dyòg nan men w ankò non frè se serye wi men wè m pa sèmante. Ti tè de vre yo du fre. Fèk kare pran kou. Wi, janw wè kem sot di ou lan ma chérie, reponn mwen ankò kòm ou rele? Ok ti mam, non pam se Natacha. Natacha? Wi. Non Natacha. Natacha? Natacha. Natacha. Natacha. Fè menm jan avèm Natacha. Ok. Ok ma chérie. Janm diw lan manman w se te yon trè trè trè bon moun ok. Donk men sa fè lontan ke map chache yon moun m pat janm ka jwenn. Men kòm ou vin la m wè ke ou tèt koupe ansanm avèk manman w, ou tèlman sanble a manman w anfen anfen. Kòmsi m wè se manman w ki la ok. Menm jan ke m te konn pran swen manman w paske manman w pat janm konn pè travay. Manman w te konn travay. Se byen! Bon bagay! M ap gen tan eksplike w tande! M ap gen tan eksplike w dakò cheri? M ap gen tan eksplike w. Men, kòm jounen an la ou pa bon ditou, m ap fè w menm jan avè m. Nou prale nan yon trenda ki toupre an. Kote moun konn al achte rad. Yo vann lòt bagay tou wi. Ou konprann? Ok, m ap mennen w, epi m ap chwazi rad pou ou, men apresa m konnen si ou pral achte afè w pou kont ou. Bon, antouka w ap alèz. M gentan konnen ke w ap alèz. Dakò? Ou pa bezwen pè m tande. M vin reprezante manman w. Dakò? Ok cheri. Enben, ou konn sa m ap fè pou ou? M ap pran valiz lan, m pral depoze l pou ou, oubyen. Ou wè kay la menm, kay la bezwen mete a vant la baz, yeah rapid vit fòl vann menm. Yo janm di w bagay la monchè ou konprann fò jere sa men rapid vit la paske map bezwen l menm pou w vann map bezwen sa rapid vit menm yeah just mete mete l a vann menm pou l vann rapid vit baz epi ok menm yo banm di w lòt bagay ankò baz talè. Kounye a m gen yon ti diri san pay la, yon ti kola ki tou frèch ki poko menm debouche. Bon, pou m wè kiyès m ta rele la a. Antouka, m pral rele youn nan pi gwo bòs mwen yo la. Natacha, jwenn nan mwen cheri. Oh oh, sa kap fèt gran bòs Gregory? Ah ah, depi ou wè vwa sa ou pa gentan wè se manman baz? Ah ah, fòs ou mwen wi, oh oh. Boss la Natacha retourne. Natacha ou te konekte sou pik li an retourne sou pik li dakò. Cheri mwen gon ti kola byen fre pou ou la cheri li poko menm debouche uhmm a ou konnen ou konnen Natacha li menm pa konn gen move bagay ya oh demen si Dye ve ou mèt rive nan baz ya demen si Dye ve rive nan baz. Oh oh e mwen Natacha wi ok ok bòs mwen map tann ou map tann ou bòs mwen aah ok dakò ok bòs mwen dakò bon la. Sa kap fèt boss Richard? Oh oh ou gentan bliye vwam? Afè respè w non mon chè Natacha oh oh tounen tounen vin nan baz cheri tounen vin nan baz oh oh non cheri se fèy mwen k te degrene pitit men rasin mwen te toujou la. Ok Mwen gon ti kola byen fre la ki poko menm debouche Humm Ou konnen mwen menm m pa konn gen move bagay Bon ti bagay bèl moun Moun anfòm ti vant plat Ah Men m di w kola li poko debouche non Ebyen ok bòs mwen Ya rive sou mwen rive sou mwen Non ou pa bezwen vini jodia non ou pa bezwen vini jodia ok men selman m mete w sou kou epi map annik fè w konnen lè w pou vini selman m konnen w toujou prè lè m rele w epi rive sou mwen ebyen dakò bòs mwen toujou menm kote a m pa chanje lokal cheri menm kote a bòs mwen dakò dakò ebyen ok dakò. Ok ou ya map fè w konnen sa m di w map fè w konnen ok ah ah dakò ok. Bon ou wè sim pa rele bòs Jonathan li pral fè jalouzi paske sim rele de sa yo kounya l vin konnen la map antrave bon antouka banm rele l tande banm rele l Natacha aayy.